Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon on le surnome le gourou du foot ayisyen Yves Jean Barre ansyen prezidan de la federasyon ayisyèn de football te gen anpil skandal ki te genyen nan federasyon an e sitou moun ki te plis viktim yo se te la seleksyon Féminine de football. Sa vle di tout medam ki te nan afè foutbòl la, anpil nan yo te denonse Dadou Janba kòm moun ki t ap fè agresyon sou yo. Yo te sibi anpil menas. Men koute y a yon journaliste etranje Romain Molina ki te pran dosye sa, ki te vle rive avèk li trè trè trè lwen. E o bout di kont, gen sanksyon ki tonbe sou do Dadou Janba pou li pa janm mete pye nan zafè foutbòl ankò. Bridsoukou vin gen yon lòt desizyon ki sòti pa bò kote yon tribinal pou dire ke pa gen ase de prèv, sinon prèv yo pa konvenkant pou ta kapab chita sou akizasyon yo pote kont Dadou yo. Sa vle di pou otantifye akizasyon sa yo. Anpil moun di, mezanmi gade sa k pase, Dadou Janba pral nan tèt seleksyon, Dadou Janba pral nan Federasyon Ayisyèn Foutbòl ankò. Britzoukou nous nou gade nou wè un message qui a circulé travers les réseaux sociaux Comme quoi la FIFA n'autorisera pas le retour de Yves Jambard à la tête de la FHF. En cas d'insistance, la FIFA pourrait sanctionner le football haïtien à persister et signer Ernst Lorenz lors de sa participation le samedi 25 février 2023 à l'émission Carton Rouge. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Dadou, pap janm al nan afè foutbòl la ankò. Antouka nou menm nou la nap tann. Men sèl sa m konnen ekoute le fout ayisyen sa n'existe plus. Sinon ke de non. Paske jan bagay la ye la pou ap gade. Lè te gen peyi pat gen foutbòl. Ale vwa lè pa gen peyi tout bagay an degraba. Men kan menm m ta kapab di foutbòl maskilen. Paske bon kote medam yo nou wè gen anpil efò ki fèt. pou te kapab pèmèt ke ekip sa li menm li kalifye pou mondyal Nouvèl Zeland, Ostrali. Menm si yo mete nou nan mitan 3 gwo towo, men nap degaje nou kanmenm e gen anpil jwez ki fè sakrifis pou seleksyon sila paske gen youn ki nouris m kwè yon mwa e ki deside al woule balon pou kapab pèmèt ekip sa li kalifye. Lè map gade foto sa atravè lè rezo sosyo, aah anpil frison. M di waw gen moun toujou nan peyi a. Se kòmsi m ta kapab di w gen anpil moun ki rete nan peyi sa ki di yap goumen. Yap goumen kont bandi, yap goumen kont tout yon seri de bagay, kont opresyon leta, kont nan tout sa yo mete nou, kontre povrete ekstrèm, kontre ensekirite, kontre kidnaping, kont tout pwoblèm. Jiskaske peyi sa li kapab rive nan yon nivo pou li rale yon souf. A ben wi, se konsa pou bagay la fèt. Fò m di nou ke. An pasan, eske sa a chanje o nivo de sa vyen? Pa vrèman. Pa vrèman. Menm si w wè jounen jodi a la popilasyon ap bat bravo pou ti bandi pwèl pete k ap rele anmwe patwon gran bòs e mennen m lopital men kòman bagay la ye sa pa anyen. Paske si se te yo menm ki te gwo bout bandi. Nou ta kapab di nou nou pral rale yon souf. Men tout sa yo se ti bandi pwèl pete. Anpil nèg ou wè lapolis ap touye toujou se ti bandi pwèl pete paske ki sa k pase? Kant gen yon ti bandi pwèl pete ki tonbe nan yon baz, ebyen sa w tande a la y ap ranplase l rapid vit. Èske nou konprann? Donk sa vle di ke fòk lapolis. Degaje l kou mèt Janjak pou li kapab frape pi fò. Gon sitwayen lapolis arete, lapolis di li se manm gang 400 mawozo. Manm òganizasyon kriminèl ki rele 400 mawozo. Mesye sa a se Dorestan Roosevelt. Lapolis arete li le mardi 21 fevriye 2023 nan Channmas, pli presizeman, devant local local de Moa. Monsieur qui est 39 originaire originaire Port-au-Prince. Roosevelt, jeune arrestationné pour implication présumée dans plusieurs cas enlèvement, assassinat, vol armé armée à association malfaiteur sous l'ode SDPJ, DDO, li rete nan gardavu pou swit jidisyè yo. Le nome John Peterson Moise alyas Johnny, orijinè komin Lestè ki li menm nan departeman de l'Artibonit, manb aktif gang ki baze nan Rosenberg ki dirije pa Patrick Ainsi Connu, enben li menm tou blese, m kwè m te ba nou enfòmasyon sa deja nan premyè emisyon ke nou te fè. Nou pral chavire nan departeman de l'Artibonite. Fò m di nou ke nan jou kap vini yo la, bagay la kapab rèd anba. Pandan mesye Savyen yo, yo menm yap pran wout, yap pran katye, men fò n di ke gen yon sitwayen la, dan l te kòmanse rache. On bon maten m tande la, Misye nan bif avèk nèg euh kòman nèg sa yo rele nèg savyen yo ankò. Sitwayen sa dan l te kòmanse rache a se ti mepri. Men sanble jounen jodi a la ti mepri vin repran konfyans. Tande byen wi paske ti mepri te aksepte ke li pa ka batay. Men jounen jodi a la sanble Ti Mepri kòmanse genyen bagay nan men l. Paske nan dènye tan yo nou te wè genyen echanj virulan antre baz Savyen e nèg Jan Deni yo ki gen nan tèt yo Ti Mepri. Luckson pale, Dèdè pale e Ti Mepri li menm li reponn. Jounen jodi a la a, Ti Mepri lage yon lòt voice ankò pou kapab pale avèk mesye Savyen yo. Nickson ayayayayayayayayay men djazz la men sexy a bann lach bann bann vole bann fatra bann lach sak pou rete tou pa vini m deja mawon apresa m bezwen mawon m bezwen yon chale pou m ka mawon chale a m bezwen pou m ka mawon. Bann lach gade eleksyon kap pale apa la vèrèt nan kraze vèrèt nou pran yon kou nou kraze yon kou e mwen ki anba vant nou an nou pa kraze m eleksyon di m non lach kraze m non m ta renmen w kraze m eleksyon bann lach ou pa di la polis pa gen la polis nan peyi ankò sèl nèg ki gen zam ki pou pwoteje popilasyon retire pou sèlman fè ekip nou an. Kouraj sou vòlè a, kouraj sou gang nan, kouraj sou kidnapè a. Fèl! Mwen menm avè ekip mwen an. Bagay. Jean Denis. On bout. Gen on bout. Ki se Desalin. On bout. Bak Tousen. Kap krapi bay. M nan bò bak Tousen an. Bagay krapi nan bò Desalin nan. Mwen sa gen. Tout sa kap fèt yo. M ta renmen wèl nan paj sou zantray mwen bann vòlè lè map bay vag map maron map maron kòman map maron an vin pran lakou m nan non mesye m gen yon bann kabrit yon bann bèf tande m gen cheval tande m gen m gen plizyè kalite bèt kodenn kana pentad m gen yon bann m gen recho pou ki pou boukannen vyann tou. Vin pran yo non mesye. M gen machin, m gen moto, bon moto kòs tou nèf. M fèt achte l la pou 2500 dola meriken. Vin pran mesye. Wap ale mwen? Ti vòlè. Grimas makak. Mwen gen yon video ki dure 2 minutes et 46 secondes. Alò sou dosye Site Solèy la talè m prale nan yon lòt emisyon pou m kapab ba nou plis detay sa k rive nèg je nèf yo. E sou videyo sa ou kapab remake 3 jèn. Sa se pase je kwa dan le departeman di Sidèst. E 3 jèn sa yo daprè popilasyon an se 3 jèn ki konn kanpe sou wout la pou ap fouye moun. fè yon seri de ekzaksyon. Popilasyon an vin kenbe yo, yo poze yo kestyon. Men dapre resi jèn sa yo, sa parèt toutafè diferan de sa moun yo ap di de akizasyon yo pote kont yo a. Gen yon premye jèn ki di li menm se yon moun li t ap kondui al mete nan yon lòt zòn. Lòt yo menm di se sou wout la yo te ye. Ekoute la a, moun yo pa lajistis, se te lajistis ki te pou poze kestyon. Men ekoute, gen de bagay yo k ap di te tou. Si nèg yo se move grenn yo ye vre, Aparaman yo pap janm bay verite a. Konprann byen wi sa map di nou an. E sa te kapab rive ke yo inosan, moun yo pran yo pou koupab. Nan tout peyi nan mond lan. Li toujou di par la lwa ke moun pa bay tèt yo jistis. Men pa bliye nan nivo ke nou rive la, si pa gen yon leve kanpe ki fèt pa bò kote popilasyon an, men nan leve kanpe ki fèt sa a fòk nou evite touye inosan. Fòk nou pasyan paske nou pa lajistis. Se lajistis ki pasyante. Paske lè yon jij ap poze w kesyon, li kapab poze w kesyon an. 20 fwa nan yon sèl entèwogatwa. Lè sa a, paske sa se trik lajistis, lè yo bonde w de kestyon, w ap rive yon lè, w ap dekouraje, w ap di bon, ekoute, je suis coupable. Èske w konprann? Paske se konsa lajistis li menm li fonksyone. Si se te la polis ki te kenbe nèg yo te gon jij la ki tap poze kestyon poze kestyon sak te pase a li pase m pa tap fè ti plenyen menm men tande non aprè yo fin poze jèn sa yo kestyon yo pran yo yo touye yo. Yo kraze tèt yo ak wòch. Videyo a bosal anpil mezanmi. Nan dènye jou sa yo gen anpil videyo k ap tonbe e se videyo nou menm nou pre pou nou kapab voye yo ba ou. E jan de videyo sa yo yo choke m anpil e lè yo voye l fò m eseye gade kanmenm. Donk m ap toujou rete sou chòk la. Men m di ke se trist. Pou m ap gade pou m wè vizaj 3 ti jèn sa yo. Gen youn ki timoun nèt. Si yo ta nan bagay sa vre, se pa grav. Pase ke, ekoute se peyi a tout de menm pase ke si nou te nan peyi jèn te gen ankadreman, yo te kapab pa te rive la. Men se ankò pli trist pou wè si se ta vre pou wè de ti moun konsa kap antre tèt yo nan bagay malsen sa yo, kap sal repitasyon yo. Waww se grav. Nap tande yon premyè pati nan video sa men se an voice paske video a nap voyel ba ou kote ke yap entèwoje ti jèn sa yo. Epi nan lòt voice la wap tou tande kote moun yo ap pran wòch yap kraze tèt yo ap di an nou kraze tèt yo an nou kraze tèt yo. Se grav nan peyi dayiti bandi fè pire men kounya la tou. On grenn nèg yo ta t sispèk ou kòm bandi ki ta pèdi klan w, w al tonbe anba men popilasyon an, se tèt chaje. Sa k fè m ap di nou, fòk nou pran anpil prekosyon, nou menm jèn k ap mache lòt kote. Ann tande. Jan w ap gade l la, se 3 jèn gason sa yo, nèg yo siprann la a, ki nan yon aktivite fouy o nivo Kabafou. Donk moun Kabafou kenbe yo la a. Donk nèg yo la. Nèg yo la, gen yon twazyèm, yon twazyèm, yon twazyèm la, wala, nèg yo la, jan nap gade la, imaj nèg yo, jan nap gade la, nan kalmo, kalmo, jan nap gade la, nèg yo se sa, daprè sa popilasyon kapab wè avèk wè, nèg yo tap fouye moun. Ok sa vle di dapre ou tap mennen 2 moun moun yo pat gen kontwòl wout la ou tal fè yo konn wout la ou tap bay eksplikasyon se sa? Men dapre enfòmasyon ki genyen Ok dapre enfòmasyon ki bay la yo dim ke plizyè chofè taksi te temwanye ke nou tap fouye yo nou te kagoule eske ou te ou pa okouran de sa? Ou gendwa pat ladanl men Non se yon ti entèvyou aprè ou mèt mèt fikse machin an sou mwen Ok Ou mèt fikse l sou mwen Ok Ou ka di nou sak pase a patwon? 3 vòlè yo mouri, wala. Yo touye yo la, ok. Donk finalman yo touye nèg yo, nèg yo mouri, ok. Nou wè jan bagay yo grav? Eske yon nèg kapab dekonseye popilasyon an pou fè brigad bò lakay li? Pou ap chase bandi? Men gon grenn bagay m pè an retour. Mwen pa vle si gen yon brigad nan yon zòn, pou l gen 10 nèg. Konprann byen sa map di nou an wi. M pa vle si gon brigad nan yon zòn pou se yon sèl nèg ki gen yon ti bout manch nan men l. Konprann byen. Gon seri de zòn la ki di yo pap bay legen. Men si ou pap bay legen, fòk omwen ou kapab gen yon 20 manch long nan baz la wi. Paske lè nèg yo ap deplwaye, yo deplwaye an granmoun, an gwo bout bèt. Men ou menm tou kap defann ki ret nan tèt mòn nan la a, Fò w kapab file bagay anba pou di nèg yo, Fon kanpe! Konprann byen sa m ap di w la wi. Pou di fon kanpe. Paske sinon, euh, peine perdue. Eske nou konnen m fon tès yè sou kesyon Micatin Morvan nan, frè Morvan nan, yo arete. Tande byen m jwenn anpil reyaksyon e m jwenn anpil kòmantè. M dakò ak kòmantè nou yo. m dakò ak reyaksyon nou yo paske sa te vini nan tèt mwen pou m te pale konsa men li pa t vini m a lespri tou lè yon moun anfas m pa konnen Morvan ou byen Teriel Telus kwa Epi lè moun sa gon fanmi l ki gon demele avèk la jistis epi nèg sa yo kalonnen sou fanmi an tou a konprann byen wi paske gen anpil moun nan kòmantè yo ki evoke dosye Napoléon an sa vle di si Morvan oubyen TT ta gen pwoblèm ak yon moun epi yo arete yon frè moun nan oubyen yon sè moun nan nan sak pa sa sa vle di nèg sa ap monte pou yo dekale moun nan Kòm kwa se vòlè, se ras, se bagay. Kounye a dezyèm bagay m anvi di, men m jis di sa pou Morvan. Kèlkeswa nèg ou wè ki prale nan eleksyon nan peyi Dayiti, fò l gen twa bagay. E l ap ladan yo kanmenm. Mistik, lajan, zam. Sa vle di pa gen ankenn nèg ki deside al fè eleksyon pou pa gen bagay sa yo nan men yo. Petèt ke Mikaten te ka gen mwens zam. Petèt ke li te ka pa t gen anpil kòb. Eske nou konprann? Paske depi w gen sa yo, w ap pase. Mwen menm sèl sa m vle nou konprann. Paske chak moun kapab gen rezon yo wi. Paske mwen menm, si m nan pwoblèm avèk yon nèg, yo arete yon pwòch ou, m pa pral gen pou m kalonnen sou ou. Paske la responsabilite li pèsonèl. Ou pa konprann sa m di w la. Moun nan vòlè se li k vòlè. M te vle fè ti pwen sa a atèl pwen pou m di nou ke Fresh zanmi m li toujou ap tire zòrèy mwen pou di ekoute ou pa t bezwen nan fè kòmantè sa paske On nèg vòlè li vòlè, on nèg son eskwo li eskwo. Paske nèg sa yo menm depi gon fanmi moun ki gon pwoblèm, yo deklannche. M ap tou pote mesaj sa, ti konsèy sa pou Morvan, pou TT. Si nou gon pwoblèm ak yon nèg, epi nèg la gon fanmi l ki nan yon bagay kèlkonk, pa deplwaye sou nèg la. Paske chak moun gen lougawou nan fanmi yo. Chak moun gen vòlè nan fanmi yo. Chak moun gen asasen nan fanmi yo. Pa egzanp, m kapab vini talè pou m di sa m panse de yon dosye TT evoke. Dosye ti gason atis Plaky a wi. La mwen m gen presyon ke TT yon ti jan dezoryante nan kòmantè li fè sou kesyon sila. Paske gon bagay pou n konprann. M ap jis pran egzanp avè nou. Tony Mix al jwe nan Vilaj de Dye. Tout a ete planifye. Lè l vini l di o se presyon yo te fè sou li. Ok. Kwak misye fin pale pou l kapab defann imaj li, men nou konn sa k pase? Pandan l ap pase Matisan, nèg yo di men machin Tony Mix lan sa pou nou fè chèf Izo? Izo di a bay misye vag. Se pou m di nou ke. Lè yon nèg rete Canada ou rete Etazini wap goumen pou peyi paske se batay wap batay pou peyi pa vre men pandan wap batay pou peyi a gon seri de moun ki reziye yo yo rete nan peyi an fòk ou pa detui yo tou a konprann byen wi fòk ou pa detui yo petèt anpe pli ta na va moute pou n fè ti emisyon sa bon. Tande non! Dosye Muscadin! Muscadin fon kou ankò tout kote! Muscadin manyen moun! Paske gen 2 jèn la a, ah m pap ba nou manti, Muscadin arete nèg sa yo! Men! Kesyon pou w poze tèt ou, èske nèg sa yo se bon grenn, èske nèg sa yo se move grenn? M pral eksplike nou. Daprè yon kout filè de konfyans, komisè Muscadin rive pran 2 prezime bandi nan Aken e yon lòt blese mòtèlman nan 2 operasyon ekip li t ap mennen jounen samdi a. Tande byen wi mezanmi! Prezime bandi ki mouri an sòti nan baz Vitelòm. Tande byen toujou wi! Li kite Pòtoprens jounen samdi an pou l te al pran swen Jeremi. Malerezman, nan afwontman li pèdi lavi l. Lòt prezime sa yo rele Makenlòv Jozèf alyas Bèt nan dlo. Ebyen, lòt la se Eme Jhonny alyas Piman Chen. Yo jwenn arestasyon yo nan Aken selon enfòmasyon yo. 2 nèg sa yo konn rann lavi moun enposib nan kabarè yo tap tante chans pou ale jeremi mal chans pou yo miskaden pran yo miskaden bravo bon bagay paske se sèl ou menm la nan peyi an ki sanble yon moun kap batay kont bandi an nou bat bravo pou miskaden nou bat bravo. Bon gen nouvèl la. Nèg sa yo soti di kote de Jeremi e maten an mwen entèsepte yo di kote Daken. Yo soti Kabanda, Jeremi. Ya, ya. E nèg sa yo soti Kabarè, nèg yo te pral Jeremi. Se moun Kabarè yo ye, men yo prale Jeremi. Nou entèsepte yo, nou entèsepte yo di kote Daken. E pou le prezan la nap pran direksyon Miragwàn avèk yo. Nou gentan fin entèvyouye yo, nou jwenn telefòn yo, nou jwenn anpil done sou yo. Donk nou pral depoze yo nan komisarya de Miragwàn. Ki konsèy wap voye bay e ou di nèg chèf kap bay nèg yo zam nan yo? Di non. Chèf nan ba nèg yo zam. Pou yo sispann ba nèg yo zam. Avè di sispann antre nan geto. Bay zam. Bay. Pou yo sispann bay zam. Pou yo sispann al bay lajan. Imajine ou. Ou wè moun kap bay. Nan geto a zam nan. Nou gentan fin entèvyouye yo, nou tande yo e nou chwazi rantre nan komisarya avèk yo paske yo voye mesaj ba nèg k ap ba nèg yo zam nan yo voye mesaj tou bay nèg k ap kenbe zam yo donk nèg yo nan komisarya nèg yo depi yo reponn kesyon SDPJ nèg yo nan men lapolis donk operasyon sa fèt maten an yo di kote daken aktyèlman la maten samdi a nèg yo nan komisarya de Miragwàn. Mèsi. Ki mesaj wap voye bay bandi yo la menm? Map mande bandi yo pou yo sispann pran zam nan men otorite yo paske lavi bandi pa long. M pa tande byen. Map mande pou bandi yo sispann pran zam nan men otorite yo paske lavi yo pa long. Antre adann jodi men lanmò demen. Antre adann jodi men lanmò demen. E kou de prezan la nap pran direksyon Miragwàn avèk yo, nou gentan fin entèvyouye yo, nou jwenn telefòn yo, nou jwenn anpil done sou yo. Donk nou pral depoze yo nan komisarya de Miragwàn. Kisa nou tande? Nèg sa yo! Yo deja pase o zave. E pandan nèg yo pase o zave, petèt ke nan pawòl nèg yo tap di Muscadin, Muscadin pat byen retenu pawòl la. Tande sa map di a wi. M konnen nou menm nou gon jan nap fon seri de kòmantè tèt anba. Petèt ke nan bagay ki te di yo, Muscadin pat byen retenu. Kounye a la a tou, èske se piwèt kap fèt? Paske banm di nou yon bagay, ou arete yon nèg pandan lap sòti tèl kote pou l ale tèl kote, e pou di ke ou arete l pandan l ap sòti lòt kote a pou l vini kote l t ap ale a. Nèg la ta prale Jeremi, ou di ou arete l pandan l ap sot Jeremi. Li di w ke se Kabarè li sot, li prale Jeremi. Lòt enkoyerans ki genyen, on nèg ki malad ki pral pran swen, epi l tonbe pete bal. Tèt chaje wi la mesye. L ap batay. Bon, petèt ke li pa t vle pou Muscadin pran li vivan. Men se pou m di nou ke. Peyi sa a, pou jan m wè n ap fè lwanj pou Muscadin, e mwen m gen anpil bagay li fè m fè lwanj pou li tou, kòm misye t ap jere yon koridò, m ta swete nou voye l sou boulva la. Enben wi! Bay Muscadin chans pou li vini sou boulva la. Voye misye komisè gouvènman Pòtoprens. Pou misye vin bay Izo bwa. Pou misye vin bay Tilapli bwa. Pou misye vin bay tout lòt nèg yo lanmò san jou vitelòm bwa. Wi e sak pou fèt wi. Paske janm wè Muscadin ap travay la la a se sèl nèg sa nan peyi a ki genyen li oblije pase lalwa anba pye pou ka koresponn a bandi. Ebyen ke nou voye l nan boulva a e pou l vini nan boulva pou l ratibwaze gang nan pòtoprens. E sa wi pou nou fè. Mwen menm m gen yon bagay fòm bay Muscadin yon ti konsèy. Paske bon yon bagay nap konprann fòm di nou sa byen. Ou wè lè w fè yon emisyon anpil moun ap kòmante bagay sa yo ke misye mouri l fini. Ou konn ap fè yon emisyon moun mande lanmò pou ou. Men ou wè lè w mouri menm moun sa yo ap di rest in peace. Gade yon bon ti jounalis wi. Yon bon nèg wi. Misye mouri. Sa pa gen yon semèn anpil moun deklannche dèd o. Mikaben, yap joure Mikaben, sitou nan dosye Annie Alerte lan, joure, joure, joure, Mikaben baw li tonbe l mouri, tout moun sa yo k tap joure a voye senpati. Son peyi dwòl. Se pou m di nou ke Muscadin wè anpil moun di lap fè bon travay la la, gon lè k ka rive se menm nèg nan klan l yo k ka manje l. Petèt li ka manje tèt li tou paske gen krim depi w fè yo twòp yo swiv ou wi. Paske On bagay pou n konprann wi. Nan foli kòm si pou fè bon bagay pou moun bat bravo pou li. Muscadin voye anpil tenten tou wi. A ben wi fò nou di sa. Fòk nou aksepte pou n di sa. Muscadin voye anpil tenten nan pran pòz pou fè bon bagay. Gon bagay m vle pou Muscadin konnen. Ou wè si w mouri. Ou mouri pou po je w. Fèt atansyon. Ou wè peyi sa a? Li gon fòm li pran. On sèl moun pa kab goumen avèk dè milye de malfèktè pandan ke yo nan menm ansanm avèk ou. A wi, nou nan menm kote, n ap fwote menm kote epi ou konprann ou kapab goumen kont yo. Gen twòp zen ou antre ladan yo twòp Miskaden. Gen zen ou wè, ou oblije gade yo, ou pa di way. Wi! Tankou bagay kap pase nan leta bagay bay raketè kòmsi Muscadin pou kont li l konprann li kapab rezoud malfektè e nèg sa yo raketè sa yo e lòt jou la wap gade pou wè sa kap pase lòt bò a la men eske Muscadin pou kont li kapab rezoud sa non m te vle ke pou Muscadin konprann reyalite peyi dayiti. Eske ou ladann wap batay? Men poze tèt ou kestyon sa a, eske son vrè batay wap mennen oubyen son batay sal wap mennen? Enfòmasyon ki tonbe ta fè konprann gen yon manbre gang Kanaran an lapolis touye. Yon sèten de John Peterson Moïse alyas Johnny orijinè komin Lestè ki nan departeman Latibonit manbre aktif daprè lapolis gang. Sila a ki baze nan Rozenbèg, dirije pa Patrik ensi koni, ki li menm blese nan echanj de tir avèk lapolis samdi 25 fevriye 2023 a, blese mòtèlman. Peterson Moïse te manm gang Kanaran. Lapolis t ap chèche li pou plizyè zak tankou, anlèvman, vòl, detournement kamyon marchandiz ak asosyasyon malfetè daprè sa lapolis fè konnen. Nou pral vini nan yon lòt moman pou nou kapab pote plis enfòmasyon ba ou men deja la gen yon ti zen konsènan G9. On n'a pas entendu cette structure parce que son porte-parole ça fait un bail depuis qu'il n'a pas parlé. On sè pa poukwa, men nèg ap fè ti bayo anba anba la wi paske dènyeman la nèg Tayson yo detounen yon kamyon se joune epi gen lòbèy ki fèt m kwè yè paske nèg yo t al pran yon kamyon machandiz pou Lakouwòn, lapolis te la, lapolis pete bal, gen nèg ki tonbe, ben a nòtr retou Alò la nan salye tout moun ki yo menm pran yon atachman tout a fè enfayib anvè chanèl sila a, chanèl ki toujou la pou ou, chanèl ki pi pre ou e nou gen presyon ke si nap salye chak grenn moun ki renmen chanèl sila e ebyen nou tap oblije fè yon list de 302 mil moun pou nou salye ben vous êtes salye e vous menm vous vous connaissez. Se pati pou cette emisyon, c'est le PM. bah, de la Jamaïque, Andrew Onless qui présidera la délégation de la CARICOM qui entrera en Haïti ce lundi. La délégation aura à rencontrer le PM de facto Ariel Henry, les membres du HCT. Vers 2h15, elle s'entretiendra à l'hôtel Montana avec des responsables politiques. un coup de poker An plus, delekasyon sa euh, l ap antre nan peyi Dayiti nan pèspektiv pou kapab vin pale avèk otorite yo nan peyi a. Bon, tande non, ekoute mwa, sa fè 1 mwa depi ke HCT a ki se Haut Conseil de Transition li prete sèman. Machin ofisyèl anba dèyè yo, sekirite. E ki moun ki nan tèt structure sila a? Merlande Manigat. Men, ki wòl li souple? On a comme l'impression se ta yon presidente de transition. Men, ekoute, yo ta sanse preske gen menm wòl avèk Ariel Henry. E pourtan, se Ariel k ap koupe rache. Youn pa gen pouvwa sou lòt. Paske Ariel lui, il est vraiment intelligent. Men, jou yo ap mache. Tan ap koule. Paske tout espwa a yon moun se ta kapab wè yon peyi ki ale vè stabilite an 2024. Paske tout strateji, tout demach ou wè k ap fèt la yo, se yon demach pou ke an 2024, sitou le 7 fevriye, nou ta kapab genyen yon prezidan ki eli nan eleksyon. Kòman eleksyon pral fèt nan peyi sa a? Ben sa se la grand kestyon paske tout moun ki konnen beyaba an politik y ap di tèt yo ke ekoute yon peyi ki chaje ak bandi konsa eske nou pral kapab fè eleksyon ladan ni? Kestyon sa a se yon trè bòn kestyon men ki kapab jwenn de trè movèz repons. Si ou menm w ap eseye reponn ak youn nan kestyon sa yo euh ou ta ka di tèt ou a ben yo pral negosye ak bandi yo obyen yo pral kanpe batay ak bandi yo men ekoute. Nan espas ti tan sa a ki rete la, paske nou sòm o mwa de fevriye, se 1 an ankò. Donk, avan 1 an sa a, nan 8 mwa, fòk yo ta gentan rann yon klima stab nan peyi sa a. Batay ak gang ou negosye ak gang. Se grenn bagay sa pou nou konnen. E m pral ba nou kòman sa pral parèt an pe difisil. Paske gen anpil gwoup gang nan peyi a la a pou nèg yo ta kapab antann avèk yo. Delegasyon caricom nan ap antre nan peyi Dayiti lendi 27 fevriye 2023. Anons ki fèt pa bò kote minis afè etranjè trinidadyen an Amri. Desizyon sa a. Yo pran ni an maj yon rankont ki fèt nan katriyèm reyinyon chèf deta ak gouvèneman caricom nan Bahamas. Premye minis ayisyen Ariel Henry te patisipe avèk 4 lòt nan omològ li nan rejyon an. Nan kad vizit sila, delegasyon ap gen pou chita pale avèk kèk reprezantan sektè prive afè lan, sosyete sivil lan, sila yo ki nan sektè dwa moun, manm Okonsèy Tranzisyon an. Delegasyon sa a ki ap gen nan tèt li premye minis jamayiken an Andrew Holness akote minis afè etranjè Kamina Smith l ap gen pou akonpanye tou plizyè ofisyèl caricom ak yon reprezantan Kanada. Gen anpil moun ki gen t ap poze tèt yo kesyon la pou di kisa y ap vin fè paske nou tèlman gen misyon ki antre nan peyi sa a Etazini voye, Kanada voye, lòt peyi voye. on bal pa pete. Sa vle di nou toujou dan la kras, dan la mèrd, ekskize mwa lèkspresyon, e pi aprè, peyi a ap vanse. Genyen Fondasyon Dwa Moun San Fwontyè ki prezante pa vizyokonferans le vandredi 24 fevriye 2023, Rapò ankèt li ki chita sou sanksyon peyi Kanada pran kont divès pèsonalite politik ak ekonomik nan peyi Dayiti poutèt yo genyen lyen avèk gang ame ki ap teworize sitwayen yo nan peyi Dayiti. Ankèt sila a ki mennen nan peyi Dayiti pandan mwa janvye 2023 pèmèt ak responsab nan DHSF pou kapab konklir ke sanksyon kanadyèn yo ki pran nan kont sèten pèsonalite nan peyi an, yo pran ni sou yon baz politik. Ekoute byen, André Grimblat avanse ke gouvènman kanadyen an pa abilite pou kapab pran restriksyon ekonomik san li pa pran an kont rapò ke li menm li genyen avèk Grand Bretay ki, sèl peyi pou kapab deside konsa. Fondasyon an note ke Kanada itilize lwa posteryè pou kapab repwoche ak pèsonalite sa yo pou sanksyone yo men sa pa gen ankenn konpetans pou ta kapab kondane moun ki sanksyone yo. Lè li pale de vyolasyon dwa moun nan tretman dosye sila, André Grimblat, kwè li nesesè pou ke Kanada retounen sou sanksyon li pran yo. Pou rive fè sa, André Grimblat anonse nan Mas kap vini la yon rankont avèk Ho Komisè Nasyon Zini pou Dwa Moun, Volker Volker Volker Türk, ki li menm resevwa nan kòmansman semèn nan rapò fondasyon sila. E nan kad batay kont gran banditism nan peyi Dayiti, Kanada te anonse nan fen ane 2022 an yon seri de sanksyon kont moun yo sispèk ki ta finanse gwoup kriminèl ki ap opere sou tèren an. A dat, pa mwen de 17 pèsonalite yo menm frape pa sanksyon sila yo Fondasyon DHSF li menm denonse. N ap pouse pou pi douvan. M ap antre nan ti dosye ki konsène kanaval. Tande byen sa m pral di nou an. Genyen konfrè nou ki se Corventon ki fè yon emisyon an dirèk sou Facebook ki pati a bò otorite yo nan peyi a nan yon rapò li detaye sou depans ki fèt pou kanaval la. Pral ba nou detay wi. Daprè jounalis la genyen anviwon 100 milyon goud ki debloke ane sila e lajan sa al jwenn meri yo. Tande byen pi lwen. Nan emisyon an, Covington fè konnen Primati sou bò pa l te dekese plis pase 700 mil dola ameriken, lajan sa a peye kèk djaz ki te jwe nan kanaval la epi distribye nan katye cho yo. Pou fè kisa? Lajan sa al jwenn bandi yo, pa vre? Non sonje ke depi sa fè 3 jou m te pwomèt nou yon ti emisyon sou kanaval la. Moun sa yo k al danse kanaval yo pat di Ariel Henry ke yo bezwen kanaval. Kanaval la ki fèt ane a, se te yon tès. Kanaval fèt granm maten nan peyi a. Pou la premyè fwa. Paradoksal. Koute byen wi sa m pral di nou an. Lè yo depanse kòb sa. 100 milyon goud plis 700 mil dola pou al jwenn bandi. 100 milyon goud pou al jwenn meri yo. Pèp la pat di non yo bezwen danse kanaval. E ou konn sak touye m nan tout sa? Se ke kanaval ki fèt nan channmas la mwen m te gen espwa ke ou byen kanaval ki fèt tout kote nan peyi an se ta pral yon kanaval ki tap kwafe pa yon grand manifestasyon. yon gwòny popilè pou di ekoute nan sa nou ye la a m pa kwè nou nan kanaval, nou pa ka al nan kanaval. Men, anpil moun nan peyi a yo nayif. E se menm moun sa yo lè w fè yon emisyon, yo pran a bò. Pa egzanp, m ap di nou, m fè yon emisyon kote ke m te eksprime dout mwen e m te eksprime Yon konsepsyon jounalistik sou dosye frè Morvan nan. Ee, tout moun pati abò joure patati patata. Lè m vin fè yon lòt emisyon pou m di moun yo ekoute, men ki kòmantè moun yo fè e men ki pozisyon m sou dosye sa, ansanm avèk dosye Muscadin an, menm dosye frè Morvan nan, Moun yo kouri abò m ankò. Sa vle di pou m di nou byen ke nayivte lakòz anpil Ayisyen pa konprann si Ayisyen yo a kòmanse par la lettre H. Nayivte fè anpil Ayisyen konprann ke tout moun se bandi, yo pè tout moun. Se sa k fè yo pa vle konpoze ak tout moun. E sa ki lakòz bandi ap touye yo chak jou paske si nou pat nayif nou pat konnen ke ayisyen nou an li kòmanse par la lettre H ebyen nou tap fizyone ansanm tout moun ki bon yo yo tap ale nan bon bò a epi pou di yo pral batay avèk ti minorite ki nan move bò a paske ran mwa fou ou saj dè milyon dayisyen ki nan peyi an se kapab yon san mil ki bandi. Men e lòt rès la sa nou fè avè l? Kisa nou fè nou menm? Nou plonje totalman dan le silans. Men Ayisyen nou pa gen bò. Se sa k fè, dèfwa m rete m ri nou. Ou konprann? Sa vle di jan Ayisyen ap mennen tèt li an, li oblije di lòt moun ki bò kote l la, chache asirans pa w paske mwen m pa konn afè moun. Yo mèt vin touye m la a don kè. Men si n te fè yon gwoup de 10, yon sèl ti bandi pwèl pete pa ta kapab vini menm ak yon baton nan men l. pou l touye yon moun. Se sa m vle nou konprann la. Kounye a la, ann al nan reyalite a. N al danse kanaval paske nou te bezwen plezi. Men ban m di w yon bagay, kèlkeswa nèg ki gen yon fanm lakay li, si fanm nan fè jounen grangou, lè l pral dòmi, li p ap ouvè pye l bay nèg la. L ap di tou senpleman ke li grangou. Plezi pa pran nan kè kase, nan detrès, nan yon seri de pwoblèm. Plezi pran, se lè w gen mwatye pwoblèm. Paske tout moun ki la nan mond lan, chak jou ou fè fas ak yon lo de pwoblèm. Men, ou pa ka yon moun ki antyèman genyen pwoblèm, epi w di w ap chache plezi. W ap chache rezoud yon pati nan pwoblèm yo, epi ou pral dèyè plezi a. Bon, kounye a la, ban m di nou yon bagay byen. Le problème c'etait ki? Le problème c'etait Jovenel Moïse. Paske nèg yo fin manje Jovenel e ou wè tout sa Jovenel pat ka fè yo lage l nan figi nou. Tout sa anpil nan nou tap di Jovenel li pa bezwen fè yo ba nou yo. Sa vle di wè Ariel montre nou ke nou pa anyen. Moun ki tap di aba Jovenel yo ebyen nou pa anyen. Nou konprann sa map di nou an wi. Mwen sak fèm pap wont se paske nan moman ke mwen tap kritike Jovenel Moïse yo m te gen rezon. Osi senple ke sa. Men map sèlman di ke jan bagay yo ye la pito Jovenel te la. Paske nou sòti nan byen mal, nou tonbe nan pèt pawòl. Konprann byen wi. Nou sòti nan byen mal, maladi a te ka pale, maladi a te ka souke kòl men, kounye a se pèt pawòl. Maladi a pa ka di anyen ankò. Se kòmsi maladi a ap tann lanmò l. M pral di nou yon bagay. Fevriye 2020. Jovenel ap degaje l la pou l òganize kanaval nan Channmas. Tande byen wi! Anpil stann gentan konstwi. Kisa k te fèt silvouplè? Nou pa sonje nèg yo desann anba la a? De polisye ki yo menm te nan estrikti Fantom 509. Tande byen sa m ap di nou an. Paske, te gen yon sitiyasyon kritik nan peyi Dayiti, polisye ap tonbe, kidnaping ap fèt, y ap vyole moun pasi pala, Nèg yo di pa ka gen kanaval. E lè sa a ti youri abolotcho politik jounen jodi a la misye fè filozòf nan abolotcho. Ou pa konn kote l ye lè sa a l te m pa t di anfas jovenel non li t ap fè abolotcho anfas jovenel paske li te bezwen Swa pou nèg yo te rive sou li. M vin avèk imaj sa pou nou. M panse ke se youn nan rare chèn ki pral pèmèt nou louvri je nou sou paralèl sa ant Jovenel avèk Ariel jounen jodi a. Men kòman sa te ye Moun yo konn non an deja e ti Youri Chevreul janm te anonse l dènyeman an nan Fontamara m te di yo apati de lendi kap vini la se operasyon boule stann li ye pase mwen ti Youri Chevreul m te anonse m te di majistra Pòtoprens lan pap ka gen kanaval imajine w twazyèm sikonskripsyon moun ap mouri Gran Ravin Tibwa jodi a ensekirite ap vale teren elèv lekòl o nivo lise Gran Ravin pa ka al lekòl pou se kanaval m te di komisè gouvènman l pa posib avèk prezidan Jovenel. E dimanch tout moun wè sa m te fè sou stand meri a kote ke m te di prezidan an ou pa prezidan, ou son enkilpe kote m te desann stand nan te gon pakèt ti grangou ki te resevwa l sou stand meri an mwen m te di m pa la pase jodi a nan kan pèp m ye m te di yo sa jodi a n ap di popilasyon yo polisye yo elèv lekòl yo t akonpanye polisye yo avèk de twa etidyan e n ap di popilasyon leve kanpe. Pase jodi a to ensekirite an tande yè deklarasyon prezidan an li di se opozisyon an ki koz kidnaping nan ap di manti kidnaping nan se yon kidnaping deta li ye. Gade sa kap fèt e gon pil bagay ki boule yo pa gen anyen trete e m panse tou e pèp la li menm se se bagay desalin ki jan e bagay desalin te fè a se boule boule kay rache tèt se sa yap fè mande ke pou leta di yon mo pase ba yo. ap vrèman dejenere nan men prezidan Jovenel Moïse. Bon yo te di sa e nèg yo ap boule e nèg yo a manchèt e nèg yo di yo menm yo pa dakò prezidan Jovenel Moïse nan tèt peyi a e mwen menm avèk pòtinite m te al swiv de twa nèg k ap fè aktivite sa nèg yo vrèman dejenere e m p ap ba w manti nèg yo pa moun paske nèg yo bwè florida Nèg yo bwè Florida avèk byennèt. M panse prezidan an, m pa ka di anyen. Bagay yo la rèd pou prezidan Jovenel Moïse. Pwofèt Bèlgit di sa. Nou menm anndan Regwoupman Sodè Lajenès, se avèk yon kè fè mal lè nou rive o Centre Channmas la, nou wè yon pakèt stang ap boule. Lè n di yon pakèt stang ap boule, paske nou konnen kanaval se kanaval se afè sektè prive nan peyi a. Jounen jodi a la sa fè nou mal anpil pou n wè stang k ap boule nan Channmas la, kote ke Moun lasalin yo paka jwenn swen sante, moun lasalin yo nan ensekirite. Kote ke moun gran ravin yo gen anpil pwoblèm sante. Moun twazyèm avni gen pwoblèm, gen pwoblèm, moun twazyèm avni gen pwoblèm manje, gen pwoblèm e dlo, gen pwoblèm, yon ansanm de pwoblèm. Jounen jodi a la, lè nou rive nan Channmas la nou wè Stanks la boule konsa e depi avan sa tou nou te anonse Pou jan pèp la koube nan mizè la, moun Twazyèm Avni, moun Kafou Fèy, moun Bèlè, moun Gran Ravin, moun Vilaj de Dye, moun Pòtay Leyogàn, jan y ap koube nan mizè jounen jodi a la, nou wè nèg yo pa kanpe sou anyen, nou wè nèg yo pa vle oken devlòpman nan peyi a. Pase jounen jodi a la, lè w gade yon kantite de kòb nèg envesti pou yo fè kanaval la, Fèy playout, bwa de pakat, yon pakèt bagay. Men kòb sa la a, de pa de bidjè Kanaval sa, kòb sa te ka al Gran Ravin, li ta ka al Matistan, li ta ka al Vilaj de Dye, li ta ka al Twazyèm Avni, li ta ka al yon pakèt kote nan peyi a. Donk Kanaval pa t fèt. E Jovenel, m kwè Jovenel fè sèlman 2 Kanaval ou kwa? Apre sa peyi a pase nan blengblenng. Bon mezanmi! Polisye sa yo, ki fè pati strikti ki rele Fantom 509 lan, ki te fè lòbèy sa a, e yo te gen rezon alepòk paske tout moun te bat bravo, paske jan bagay la te ye la, pa t kapab gen kanaval. Men. Genyen pli fòt rezon pou ta kwè ke pa ta sipoze gen kanaval ane sila. Janvye, Vitelòm manje 3 polisye nan yon gètapan. Nan fen mwa sila, èske se janvye? M panse sa. Genyen 7 polisye, 6 mouri sou plas, bandi manje yo nan Lyankou. Lot la al mouri lopital. Rezon de pli pou ke polisye yo ta kanpe pou yo di yo pa nan kanaval. Kanaval fèt, polisye kanpe yap bay sekirite nan kanaval. Se lè sa map bat bravo pou anpil polisye ki oblije lage pye yo ki fè aplike pou yo paske nou wè enstitisyon an li sanble pa gen anpil moun serye ladan l. Anben wi! Imajine nou men sa k t ap pase an 2020, peyi a te sonbre nan le kawo, te gon sitiyasyon kritik, moun yo di yo pa nan kanaval e Jovenel fè fòsing pou l al fè kanaval, yo boule stann yo. Men jounen jodi a la a, nou pran l. Kote moun sa yo? Yo gen zèb nan bouch yo jounen jodi a? M pa kwè sa. M pa kwè sa. se la m eksprime desepsyon m e m di ke peyi a li pap ale ankenn kote. Pèp ayisyen, nou bezwen yon moun ki pou enkilke nou yon ti leson pou nou kapab konprann nan ki sa n ye a. Paske m gen enpresyon ke n ap dòmi, n ap leve, n ap wè sitiyasyon yo anfas epi nou pa janm rann nou kont sa k ap pase. Pèp ayisyen nou nan dòmi toujou. Li tan pou n reveye nou. Antouka mèsi la famiy kòm toujou.